Siw pansel fasil pou fè disip ou deja bal gabèl menm si w ta gon djakout mas konpa tout sak fèt se an katèl wap fè zen lap fè bòz mwen map fè zafèm epou tande pwoblèm etchèmay la se kreyòl la. Al kwè sa. Yon etchemay kote dwa dotè pa respekte, atis prezidan sak pase nan palman toujou okenn lwa pa janm vote. Menm lè w ta fè yon klik septan skacha twopik se pou yon ti tan sèlman kap gen anbyans o wi m se klass toujou frechop new look. pap janm an amoni si n rete jan n ye a etchemay la ap toujou gen ijans. Sa di wi pou yon atis malad oubyen mouri pou se kèt ya fè epou tande konpa gen plis ke 60 an. Nou serye mesye. Lap enposib pou endistri nou an pa kraze an zenglen paske yo pa fè plas pou ti jèn. Etchemay la ap toujou nan ka. Animatè radyo, tele plis woule mizik etranje e vin jwenn gwoup ak atis chak jou k ap rann tèt yo medya. Ala tray pou Etchèn May sa! N ap alèz kò nou pandan si atis gwoup la pa jwe, li p ap bwè ni manje e lòt tandans yo ap toujou fè djakpòt sou nou paske ministè kilti a, Pa konnen mizik se metye. Janm wè la sanble ka nou grav pase aksan nan pwodwi yon atis pa sèlman bèl pawòl ak bèl melodi gen kè gen nanm aksan aksan maestro G-Licky pou etchemay la.